Depatman Trezò Ameriken sanksyone ansyen depite Gary Bodeau kòm pi gwo ti talbèyis nan chanm depite a nan ane ki sot pase yo la. Mesye sila a, lè ou tande Kabinè ministeryèl pral monte, se kout 5, 600 milyon de goud li ranmase nan men nèg nan sektè prive pou achte vòt depite. Medam, matmwazèl e mesye, m pral ba kou tripotay la. Men, kèl koyensidans! Avoka k ap defann chèf de gang Vitelòm, Se avoka sa kap defann responsab legliz episkopal ki nan trafik zam. Si dcpj di legliz la genyen 4 lane depil nan trafik zam frè e sè byeneme. Donk nan 48 mwa an nou fon kalkil. Konbyen kontenè ki rantre? Konbyen zam ki rantre? Konbyen katouch ki rantre? Hum! M pral ba ou rezilta a. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Jan ti pwovèb kreyòl la di, Ebyen se lè gran ri pran dife wap konn ki valè kokobe k te gen ladanl san sipriz m pral ba ou dosye a nan bon ti mamit. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di ou mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an la e kont sa ki se te, Lè m kanpe yo kouche, lè m kouche yo kanpe. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se piyew. Ann bati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Yon inosan nan mitan 2 asasen Yon inosan nan mitan 2 asasen Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Medam, matmwazèl e mesye, Depatman Trezò Lèzetazini Damerik sanksyone ansyen depite Gary Bodeau kòm dirijan nan peyi Dayiti depi l wè lajan tout grenn li danse. Adje lavi sa o! Sanksyone yo sanksyone l se pou enplikasyon l nan kòripsyon. Medam, matmwazèl e mesye, ou raple ou nan jou pase yo, Peyi Kanada te deja sanksyone ansyen depite a pou divès zak malonèt li ta enplike ladan yo andedan peyi Dayiti. Aprè Kanada fin sanksyone, ebyen ansyen depite a pral met nòt deyò pou l di pa site non m si yon moun site non m san otorizasyon m ebyen m ap rele w lajistis ebyen w ap rele Lèzetazini lajistis? Ala traka pou lave kayitè. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen fòk mwen di ou, non ansyen depite a site nan yon skandal kòripsyon nan lane 2019. Ou kapab raple ou, lè ke yo t ap enstale Fritz William Michel t ap pral monte kabinè li, paske l t ap pral premye minis sou gouvèneman Jovenel Moïse la. nan lane 2019. Ebyen frè se sè byen eme ki sa ki pral pase? Depite Gary Bodeau te gen divès milyon dola ameriken nan menl, se tankou son moun ki gon kenèp kap mache bay goute pou achte, se konsa li tap atire lòt depite, li tap achte grenn vòt yo. E frè se sè byen eme, Lajan sa a, ki kote prezidan an te jwenn li? Se kesyon anpil moun ap poze. Nèg nan sektè prive ki finanse depite, ki finanse prezidan, ki finanse majistra, etsetera, senatè. Mesye yo pral dekese 5 a 600 milyon de goud, frèzesè byeneme, yo remèt li bay prezidan chanm depite a, Gary Bodeau, selon sa Depatman Trezò Lèzetazini fè konnen. Ebyen frèzesè byeneme, avan menm vòt la te fèt, Prezidan Gary Bodeau te deja rankontre ansanm avèk palemantè yo pou te diskite vòt la e lajan an li te eksplike yo kòman yo ap touche ki kantite chak moun ap genyen men moun ou vote pou al reprezante ou. Sa vle di la frè se sè byeneme zafè konpetans lan Pa gen bagay konsa. Men depi w gen lajan an, tout peyi pre, tout pòs pre frè e sè byeneme pou ou. Lè w nan yon peyi, ou se senatè, ou se depite. Gen yon kabinè ministeryèl ki pral monte. Sa vle di, si moun nan pa gen konpetans frè e sè, tande m byen. Men depil gen milyon li gen moun dèyèl ki ka bay milyon nap votel poul kapab jwenn pòs la. Lè moun sa nou fin votel li pase li vin minis kounya la se pou nou dim ki sèvis moun sa pral rann la repiblik. Eske w konprann sa map esplike w la la? Ki sèvis moun sa ap kapab rann peyi Dayiti? Paske se lajan an ki mete l kote l ye a. Pa gen anyen l pral ka fè pou la repiblik. Pa gen okenn desizyon l ap ka pran an favè popilasyon an. Paske son group moun ki te depanse lajan yo pou mete yo on kote. Vòt ou a vin pa itil anyen ankò. Moun ke ou te vote pou te depite, pou te senatè, yo vin pa itil ou anyen paske se ti enterè mesken yo yo ap defann. Ban m eksplike w on bagay. Lè w pran minis jistis nan peyi Dayiti, lè w tande. Nèg nan sektè prive bay 500 a 600 milyon goud pou achte vòt moun ou vote pou al reprezante w bò kote prezidan. Nèg ki pwopoze l la, s on ekip nèg cheve boukle, s on ekip nèg ki nan kòripsyon, s on ekip nèg k ap touye moun depi 1900 jamè, lajistis pa ka rive sou yo. Kounye a la a, frè e sè byeneme, tande m byen, moun sa yo ki pa p peye taks, ki la nan peyi a, yo ap viv, se kòm si ryen netè, nou mouri pa sou kont yo, yo monte pri pwodui yo lè yo vle, zafè lalwa, zafè konstitisyon sa pa egziste pou yo. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, Lè ke ou genyen dirijan sa yo, yo ranmase lajan sa, tande m byen, yo ranmase lajan sa, yo pliye l mete nan pòch yo, madanm yo a pitit yo, yo pran yo yo, voum yo voye yo aletranje. Men, moun sa ki te depanse lajan l kach te grenn vòt ou a, pou l mete mini jistis li, tande m byen. Dèfwa frèzesè byeneme, Kote w pral plenyen pou ensekirite a, moun sa ki depanse pou l mete mini jistis li a, se li menm kap rantre zam ak bal andedan peyi a. M vle w konprann. Moun sa ki depanse lajan l lan, se li menm kap fè kontrebann andedan peyi a. Nou tout konnen l, tout palemantè konnen l, tout depite konnen l. Tandem byen wi. Lè konsa lè yo ap pale yo ap di w se gouvènman an, se prezidan an, pyès moun pa ka site non moun k ap fè zak malonèt yo. Pyès moun pa ka denonse nèg a cheve kalalou k ap fè kontrebann nan. Pyès moun p ap oze deplase al mete l anba kòd malgre tout krim li ta fè nan larepiblik. Sak fè sa? Bon l gen minis jistis li te peye w l achte vòt ou. Li te peye w lajan w, li te ba w divès milyon de dola l fèmen bouch ou. Al pale mò w. Al di konsa ebyen se entèl kap rantre. Fòk lapolis, fòk lajistis degaje l mare entèl. Kote w pral kapab? Bon yo peye w deja. Donk medam matmwazèl e mesye se menm moun ou fin chwazi ki pou al reprezante w pou w ka gon demen miyo a ebyen lè l rive nan renmen tou pare yo gen ti talbè pou lajan depi yo di yo kòb menm si yo se gason yo prè pou ouvè dèyè yo mete pou mwen fè tchèk mon flè ebyen kounya la lè ka dejenere tout moun ap fè jimnastik gade nou yo vini yo ap pale w de ensekirite tout lasentjounen. Epi sa w tande a frè e sè byeneme pa janm ka genyen solisyon paske moun ki enplike moun kap rantre pil zam ak bal ki gen franchiz la yo pa ka pran desizyon pou koupe franchiz la paske li te depanse lajan pou l te mete minis jistis. Medam matmwazèl e mesye dezyèm bagay ou sipoze konnen lè w nonm depanse lajan li mete yon minis defans. Se pou defann li. E pa le pep li pral defann. Pa bliye neg sa telman gen lajan pou l achte tout palman an. Men li an kontak tou avek anbasadè yo. Pasel gen pil lajan l fe. Lè ke lap finanse gang, li pa rantre nan dosye dwòg paske lè l achte yon grenn zam pou 3, 400 dola Ozetazini, lè l debake nan peyi Dayiti lap vann li a 5, 6, 7 mil dola. Donk, lè ensekirite a dejenere frèzesè, Moun sa li pap janm dakò pou ke lame, solda nou gen ki la ki resevwa fomasyon ki kapab koresponn ansanm avèk bandi pou mete lòd nan peyi a, ebyen a chak fwa gouvènman an pran desizyon pou ke yo achte materyèl pou lame dayiti yo pap janm aksepte. Paske fòk ou toujou genyen yon estabilite politik e an menm tan yo pap aksepte pou ke yo achte materyèl pou lame e wap wè se menm anbasadè sa yo ki konekte ansanm ak yo tanzantan ou tande kap finanse lapolis men lapolis pa janm gen anyen paske lapolis fann divès moso. Chak gwo responsab andedan lapolis gen pwòp konpayi sekirite pa l. E chèf polis la frèzesè byeneme pou l arive kote l ye a s on lajan k depanse se achte l achte pòs la li pa dwe w sekirite. Palmantè yo frè se sè byen eme kote yo ye a se pa selman vòt wa yo peye pou sa tou yo pa dwo kom si pou yap fè pwopozisyon de lwa yon fason nan dis kezan pou kapab gon aleme pou pitit ou kapab rete nan peyi a pou kapab travay yo pa gen plan sa pou wou m vle w konprann. Lè ou tande yon nonm envesti pou l mete minis sante l. Gon seri de medikaman kap rantre nan peyi a ki pat sipoze rantre pa gon merd ou ka fè pa gen anyen ou ka di pa gen okenn desizyon ou ka pran kont li paske l te peye pou minis sante li imajine w frè se sè byeneme pèmanant pèmanant pa fèt non pou peyi dayiti. nan hehehehehehe sa vle di sin te gen moun ki te gen kouy sin te gen moun ki tap jere dosye la sante vreman gon seri de krèm kap antre nan peyi a telman cho kap dekale moun nan 10 15 an ki pral debouche sou kansè po ebyen moun sa yo kap fè jan de aksyon sa yo Donk, nou t ap pran sanksyon kont yo, men sa ki pase se yo menm ki depanse pou mete minis sante yo, yo peye moun nou vote yo. Donk, palman an, frè e sè byeneme, s on mache li ye, yo pa ka wè lajan yo gen ti talbè. Lè yon nonm peye pou l mete premye minis li, kote w pral pase pou gen sekirite sa a? Atò w panse si gouvèneman, si prezidan an gen yon plan, plan sa a, ebyen moun ki peye pou mete premye minis lan, ou panse plan sa a ap ka mache? Ou panse popilasyon an pral kapab benefisye yon bagay nan? Prezidan ap kòde premye minis lan li menm l ap dekòde. Ou pa wè apre asasina Jovenel Moïse ki sa Jouthe vin di w? Antanke chèf CSPN li vin di w li pa t okouran te genyen operasyon ki ta pral fèt nan vilaj de Dye? Eske w konprann? M vle w konprann sa k ap pase nan peyi a frè e sè. Lè w non m just chwazi pran lajan, pitit li pa nan peyi, madanm ni pa nan peyi, atò nou pa p mobilize pou n fè petisyon pou n chase moun sa yo tounen nan peyi Dayiti? Pou yo vin konn doulè a tou? Ou vote moun nan wi. Ou al tranpel dwet ou wi. Ou vote moun nan pou ke lal reprezante w pou yon demen miyo. Lel rive li menm se nanm ni lal vann. Donk kounya la a le nom nan se minis kolektivite teritoryal. Sa w panse k pral ka fet. Le moun nan se minis planifikasyon. Kisa k pral planifye pou le peyi non monche. Wap planifye pou sektè prive pase l te depanse lajan l. Men ou menm e vòt pa w la? Kisa l itil, kisa l devni nan dosye sa? Medam, matmwazèl e mesye, m vle w konprann kòman dirijan nou yo visye, kòman yo sousou, kòman yo saf. Paske grenn vòt la, li vo plis ke lajan. Sa vle di ke m renmen peyi m. M vle yon demen miyò. M vle apre 10, 15 an, ebyen, nan tout peyi ki an vwa de devlopman pou peyi m nan fè pati de li. M al vote pou chanjman. Men, lè m fin vote yon nonm, lè w rive nan palman an, ebyen se vann w al vann grenn vòt. Ou pa menm gen tan pou reflechi pou di eske chwa sa ap bon pou peyi a? Eske premye minis sa ap bon pou peyi a? Eske minis sa se pa plonje lap plonje enstitisyon an nan twou pi plis? Ou pa menm gen tan pou reflechi, depi w jwenn lajan bap m, epi w siye bouch ou, apre sa w ap vini w ap pale leta mal, e se pa mwen menm se tèl administrasyon, se prezidan k pa bon. Moun visye twòp! E medam, matmwazèl e mesye, nou tout konnen palman son mache. Son mache li ye. Se pa konnen nou pa konnen, son mache li ye. Ki sa nou kapab espere ansanm avèk mòd de moun sa yo, swadizan depi 1900 jamè, k ap fè politik n ap rele lidè? Eske nou wè ak yo gon chanjman vrèman? Eske nou wè ak yo ap genyen yon chanjman vrèman? Eske peyi dayiti ap kapab soti nan sa l ye a avèk mòd moun visye saf ki prè pou vann nanm yo pou degouden? Paske w pa ka dirijan, gon nonm ki parèt, ou konnen l son vòlè, ou konnen l te detounen lajan, akoz ou resevwa yon lajan epi nou pran l nan l mete l mini jistis. E lajan l te detounen an menm? Sa vle di, se sa k vin ba ou nan peyi a frè e sè byeneme, pa gen anyen k pèdi, tout bagay transfòme. Jounen jodi a m t on ti vòlè, demen si Dye ve byen m ap yon vòlè ki gen gwo grad. Jounen jodi a m te pase nan yon bwat leta m te detounen 150 mil dola ameriken, demen si Dye ve m ap ministr. Paske mwen gen moun dèyè m ki pou peye, ki pou achte grenn vòt moun ki eli par le pèp yo. Donk pèp la la di m byen ki sa w itil pa rapò avèk jan de aksyon sa yo. E medam, matmwazèl e mesye, lè ke moun sa fin depanse lajan l, se nan enterè l moun nan pral travay. Ou raple w prezidan Jovenel Moïse di w nou fin chita nou fon bidjè, bidjè fin fèt o o. Sa w tande a? Nèg pase nan pòt dèyè, al korije bidjè. Èske w tande byen? Ou se dirijan, ou se senatè, ou se depite, ou pase nan pòt dèyè, ou al korije, ebyen, bidjè a, kay papa w, kay moun ki te finanse w la, moun ki te ba w lajan paske w se yon esklav volontè. Epi lè bidjè fin vote, lè prezidan an bidjè rive devan li fè oh! Sa sa ye la? Sa se pa bidjè. Ou te voye bidjè a sou 2 pye l, yo kase ren l, yo pete je l, yo ba li 12 bal menm jan ak Jovenel epi yo mennen bidjè a vini. Epi lè yo mennen l vini an ankò frèz e sè byeneme, menm yo menm nan kò ki sot korije la papa yo wi, yo vin yo fè je yo chèch, yo ap di w se bidjè kriminèl. Eske w konprann kòman peyi a fonksyone? Donk pa bor isit, medam, matmwazèl e mesye, lè mwen menm m ap di w Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, w a ban m rezon. E m vle w make sa wi, la repiblik dè koken, dè zodasye, sèl vòlè yo k ap rete. Epi lè yap pale yo pran pòz moun serye ti jezi nan po krab e tandiske yo ka kraze 50 douzèn kokoye ak talon pye yo politisyen nan peyi dayiti wi chapo ba pou yo paske yo tèlman fò frè e sè byeneme se son de spesyalis men non yo toujou ap site nan move bagay anba raje a tann dat yap fè politik epi gade ton peyi. Franchman, sa fè wont men malerezman moun sa yo vann santiman yo nan po bannann, donk si nou menm nou pa pran yon desizyon ansanm avèk yo, pa gen youn k ap chanje. Medam, matmwazèl e mesye, genyen majistra Jean Wilner Morin, jij enstriksyon nan tribinal premye enstans Pòtoprens, Nan yon korespondans li voye bay ebyen sèvis imigrasyon ak emigrasyon nan dat 3 avril la, li mande ak direktè a gen yon dizèn moun pami yo aktyèl direktè ladwàn nan pou l pa kite l kite peyi a jiska nouvèl òd pou lè lajistis bezwen l pou l ka jwenn li byen fasil. Entèdiksyon sa konsène Romel Bell, Alcindor Fritz, Dubréus Odely, Edouard Julcèn, Samedi Fernand, Charles Belaire, Bel Ana, Duckens Auguste, e selon jij la tout moun sa yo konsène pa enstriksyon blanchisman lajan, finansman teyoris san bliye anrichisman ilisit, konfòmeman a sa ki di nan lwa 21 fevriye 2001 an. Ebyen frè se sè byeneme aprè nòt sa fin rive jwenn ebyen direktè imigrasyon ak emigrasyon an Jacques Lafontan ki se komisè gouvènman li menm li pral resevwa yon lèt nan men direktè dwàn nan frè se sè byeneme. Ebyen direktè dwàn nan nan lèt sa li denonse entèdiksyon depa jij enstriksyon Jean Wilner pran kont li e li di, Se yon entèdiksyon ki ilegal. Ebyen, frè e sè byeneme, Lafontan pral ekri jij la pou l di l, Òdonans sou rann kont aktyèl direktè Dwàn nan vyole lalwa de manyè fragran, e vyolasyon sa ekspoze a chatiman atik 90, 91 Kòd Penal. Lafontan fè apèl ak. More pou l fè l sonje atik 48 CIC a di yon jij pa gen dwa pou l poze yon ak enstriksyon si l pa reki pa komisè gouvèneman an. Kòm se vòlè a vòlè k ap dirije, ebyen degaje nou toke kò nou. Medam, matmwazèlz e mesye, ou pa twouve sa bizar? Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Avoka k ap defann chèf de gang Vitelòm, se menm avoka sila a k ap defann ebyen responsab legliz episkopal. E legliz episkopal gen kòm kliyan chèf de gang Vitelòm. Waw! Gang, l'église, avocat, avocat gang, avocat l'église, waouh. Ça veut dire là, frère, c'est bien aimé, comme étant donné, actuellement, Jésus c'est avocat. Avoka Vitelòm gon fason pou l plede kòz li menm lè l koupab. Avoka responsab legliz episkopal gon fason pou l plede kòz li menm lè l koupab waw. Vitelòm e nan labib li di klè pa gen relasyon ant limyè ak tenèb men c'est quoi l'histoire? L'église épiscopale, les clients vite l'homme. Avocat vite l'homme, c'est avocat. Responsable l'église épiscopale. Quel amour! Quel amour, frères et sœurs bien-aimés! Quel amour fidèle et tendre. Entre l'église épiscopale et chef de gang vite l'homme et son avocat. Ala traka pou lave kay tè papa. Medam matmwazèl se mesye li enpòtan pou konprann. Nan espas 8 mwa. Legliz episkopal rantre 105 kontenè. 105 kontenè. ant vitelòm e legliz wap chèche la moralite ou pa wè bagay konsa bon genlè se avoka ki gen moralite a donk si nap fè yon ti kalkil si nan 8 mwa legliz la rantre 100 5 kontenè Or, dcpj fè konnen se depi 2017 Legliz Episkopal nan sa k pa sa pa rapò avèk yon ansanb de dokiman yo jwenn e se aprè dokiman sa yo pral mare kontab Legliz. Depi 2017 la, lajan ap soti sou kont Legliz pou ale sou kont Zimbabweyen an, Skhumbuzo Vundla, frèzesè byeneme. nan 48 mwa yo ta rantre. Kounya la frè se sè byen eme fò nal gade kòman yo arive gangsterize le peyi. E kòman peyi a gangsterize fasil. Si nan 8 mwa genyen 105 kontenè ki rantre. Admeton nan chak kontenè sa yo, nan chak grenn kontenè ta genyen Donk yo bay baz gang yo l lit lit. Yo pa ka gen ratman. Lè yon nèg kanpe pou l tire ak lapolis t ap fè 3 katrèdtan l ap koud bal li p ap manke bal. Pase legliz ba li ase. Li ba li lapawòl ase li preche l le salut ase. Kounya la a medam matmwazèl e mesye an nou di pou zam kantite zam ki ta rantre nan peyi a nan espas 48 mwa sa a admeton chak kontenè yo vin ansanm avèl ta gen 50 zam ladan Donk, frè se sè byeneme, nan 8 mwa sèlman, yo rantre 5250 zam nan peyi a. Nan 8 mwa. 5250 zam. Sèl yo menm wi, sa vle di, lòt moun k ap rantre yo pa ko ladan l. Kounya la, medam, matmwazèl e mesye, nan 48 mwa, konbyen zam ki rantre? Si pou 8 mwa, yo rantre 5250, e pou 48 mwa? Menm ti kalkil la, ebyen nan 4 lane frè e sè byeneme, yo ta rantre nan peyi Dayiti 31500 zam. 31 mil 500 zam nan 4 lane. Aww! Dorcena te di w se 11 fanmi k ap vide zam ak bal. Hum! Kounye a la a, medam, matmwazèl e mesye, pran 11 fanmi sa a, miltipliye l pa 31 mil 500 wap wè ki kantite zam ki gen nan peyi a soti nan lane 2017 pou rive nan lane 2021. Eske w wè kòman peyi a gangsterize byen fasil. Lè w tande jounalis te kanpe l tap di w li ka fè jwenn zam, li ka fè jwenn bal la, se pat yon ti koze ki piti, li te konnen ki kote l ka jwenn li vrèman. Lè nèg yo tap di w kanpe dèyè barikad se lavni, yo te konn ki lavni yo tap prepare. Pase an menm tan yo ap prepare lavni, yo ap lapriyè nan legliz tou, epi Galil ap pase. Eske w konprann medam matmwazèl e mesye nan ki konplo nou pran nan peyi dayiti? Eske w konprann frè e sè byeneme kòman peyi a gangsterize fasil anba je nou? Pandan nou rete n ap dòmi, pandan n ap fè 40 jou nan jèn, nou pa pran responsabilite nou antanke sitwayen epi men rezilta a. Donk, admeton, nan 48 mwa frè e sè byeneme se konsa l ta ye vrèman, legliz sa sipoze fèmen wi nan peyi sila a. Helas! Etandone nan Labib li di klè, se pa tout moun k ap di Seyè, Seyè, k ap rantre nan wayom syèl la. Donk, frèzesè byeneme, lè ke yon enstitisyon kanpe l fon krim konsa, yon prezidan k ap, ki vini k ap eseye mete lòd nan dezòd, k ap fè refòm nan bwat leta a, Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a. E, depi lè map mache m resi kontre avèk sa ki rele never give up la. Sa se never give up, frè e sè byeneme, never give up wap gade la. Non m resi kwaze a never give up. Oh my God non sa se cool sa se enteresan eh le sport peut tout changer ah menm vè nève give up te pote en 2016 en 2019 gadel pa pot vè ankò le sport vant nève give up te tankou gro kabare kay gran fanm andeyò. A pa janm dekouraje nan lavi, si w blan an 2016, an 2019 ou ka black. Epi aparans ou ka chanje, tete w kite tonbe, hein, li ka fè zip zip, wè sa m di w la, ou ka gen bèl ve pa anba, sa vle di yo wè plasman grenn nan, tu comprends, frères et sœurs bien-aimés, bèl hanch. A la, ou menm ki te black, ou ka rouj, ou ka vin menm jan avè mesye sa a nan 10 zan aprè. Menm jan avèk Never Give Up. Men, Never Give Up soti an 2016, 2019 li black, li pa nan rans. Epi l gen plakèt de chokola. Donk, se yon plezi pou m te prezante nou Never give up medam matmwazèlz e mesye e map tou baw ti konsèy sa pa janm lage never give up in your life medam matmwazèlz e mesye jounen mèkredi 5 avril 2023 a sitwayen kap viv nan komin kafou zòn bizoton te bat bravo lakontantman Sou inisyativ Meri Kafou a pran kote yo lanse premye edisyon Wikenn Katye 4, 5, 6 avril 2023 a batize Ann sove Bizoton. Pou plis detay frè m ak sè m k ap koute m, ann tande temwanyaj sitwayen yo. Traore al jete yo. Mwen men biznis pam se chabon m vann. M pa fè fatra nan lari a se chabon m vann. Men lò fatra nan lari al enpoze m, moun yo pa vin kote m pou yo pase pou yo vin fè vann anyen. M vin oblije pa vann. Lè dlo a nan lari a la ou vin oblije pa vann, moun yo pa foure pye yo nan dlo santi a, yo pa foure pye yo nan fatra pou yo vin fè nou vann. Pou yo vin fè nou vann. Se pa machann yo k mete lè je wè m di nou an, se kanal yo k bouche. Se kanal anlè isit bouche, se anlè isit bouche, epi tout fatra yo tout vin konble vin jwenn nou ansanm. Ki nou gen nou ansanm men se pa machann yo ki fè fatra nan lari a. Nou pran, nou menm nan sitwayen Bizoton, paske se yon mouvman k ap fèt la volontèman, pa yon moun ki gen kòb blan men li. Men, si ke Leta santral mete ansanm avèk majistra, avèk atis yo k ap fè yon travay pwòp sa a, si Leta santral anbrase lè pa, m panse Kafou, lè yon nèg ap vin Kafou l ap wè son kote l ap antre. Paske se yon komin ki pi sal, ki pi imilye. Nan tout komin ki genyen. Leta santral va mete a majistra jip pou yo ka kopere FATCAT la. Pase la meri pa gen materyèl. Tout sa nou gen la, si leta santral te reponn, e pa apa nou ba lan pi yo la. Wap gade tout kanal nou gen la nèt bouche la, nan bizoto. Pa gen yon kanal la si dlo a vin la, ki ka koule nan kiraj la, ki ka ale jete nan la mè a. Pase, wap gade la. La se riel Assad. Depiw wè dlo sa vin nan Ariel Assad inode tout moun se kite kay. Ansyen rive anba nèt. Nap mande leta santral poul jwenn avèk majistra Gilles poul toujou kenbe mouvman sa paske nou menm nou gen volonte se se materyèl ki pa genyen ki fè nou menm nou pa ka travay si wap gade wap gade atis yo la egzanp atis Anklò ak lòt atis yo yo menm kote yo di nou sa se pa yon bagay ki pran anpil mwa non pou reflechi pou nou fèl se yon bagay ki ka pran yon semèn nou tout wè se yon bèl atis yo pran, nou menm nou anbrase lè pa. Mwen kontan, m santi m fyè deske m wè gen moun k ap panse pou Bizoton toujou. Ekskuze mwa mwen fin nòmal. Mwen kontan paske mwen wè gen moun k ap panse pou Bizoton spesyalman Kafou. Paske m tèlman kontan anfen m pa t atann avèk yon bagay konsa menm nan reyinyon m pa t patisipe. Konprann? Alò, se yè maten, mwen wè tout moun a mayo sou yo, epi lè m tande se volantyè, epi m di, O, ban m mayo m met sou mwen, ban mwen, ban mwen bale. Ban m bale. Epi, m ap travay ak kè kontan depi yè a tou. Konprann? Men espesyalman, m renmen atis la anpil. Se yon atis m te toujou renmen, men m santi m fyè dèske m wè l kanpe avèk nou pou nou pwòpte Bizoton. Paske, wè, mwen menm, depi kesyon m ap poze, èske y ap kanpe, sa se riyèl lakay mwen, èske n ap desann ladan pou nou fè pwòpte nan riyèl yo? nan enpas yo, alò Riyèl Asad tou, m t ap kontan anpil si n, si toutfwa, pandan semèn nan, nou ta fè l konsa. inyore, an kèlke sòt, e se si yo imilye nou, ok, kòm si yo pran pa de lòt zòn yo, yo konnen bote lòt zòn yo, men nou menm egzakteman n ap di ke kòm si yo te vrèman rejte nou, mete nou de kote. E jodi a n ap di ke atis yo. Ki mete men nan pat la, ki konn sa sa vle di pwòpte, konn sa sa vle di kòm si w ap viv nan yon kominote, nan yon antouraj, kòman ke sa ye. Se sa k fè nou fè yon asosyasyon ki se AJVB, Asosyasyon dè Jèn Vizyonè de Bizoton. Ok, nou fè yon staf, yon komite, plis atis yo rejwenn ansanm avèk nou, nou met tèt ansanm, nou fè yon sèl. E se si n ap sove Bizoton. pou yon lòt Fizyotom yo. Ki sa nou kapab fè pou zòn nan toujou rete pwòp? N ap mande, sitou avèk lameri, pou toujou mete tèt ansanm avè nou, pou nou toujou kenbe zòn nou, kominote nou, pwòp e an sekirite. Ki sa nou konsyen ki te foti bò kote nou ki fè Bizoton te konn sal e ke nou konnen n pa pral fè l ankò? Bon, nou kapab. sòt de poubèl pou chak lè yo fini pou yo ta jete fatra yo ladann men yo pap asepte l vrèman vre paske tout jwenn yon grenn kap fèl de grenn kap fèl ou pap jwenn 3 kap fèl e sa sèlman m te ka di pou fatra wap di pou lari a ka vin bèl twòp. Yon mesaj pou tout popilasyon Bizoton. Map di moun Bizoton mèsi dèske tout te patisipe antanke ti jèn. M gen 62 zan, lè m te vin Bizoton m te gen 6 zan. Men mesye Bizoton sa n te tande a, e te bon koze, bon kòmè le pwòp, pwòp pwòp pwòp pwòp. Fè sa fòk se zòn nan. Men travay la pa bon jan y ap fè l la. Fòk gen lodè, fòk gen e, kòman yo rele bagay sa ankò, traktè ki pou laboure fatra yo nou menm pou n pwòpte yo. Men se yon travay ki nòmal, ki nòmal, ki nòmal pou katye a. Vwala, medam, matmwazèl, se mesye w t ap tande deklarasyon divès sitwayen nan Kafou zòn Bizoton ki bat bravo pou otorite yo ki pran desizyon pou pwòpte zòn nan puiske sitwayen yo te vrèman vrèman twouve yo nan sitiyasyon difisil chak lè lapli tonbe kanal yo bouche fatra vin gonfle jan nou toujou di l pa bò isit La sante se richès e si ou e si pou genyen sante fò w ap viv nan yon espas ki pwòp, fò w ap viv nan yon espas ki pa gen fatra. Dechouke fatra se elimine maladi. Dechouke fatra se bay lespri ou yon lòt direksyon. Dechouke fatra se pèmèt ou respire byen. Dechouke fatra se elimine maladi, se elimine vye ravèt, se elimine vye rat, se elimine pinèz pou site sa yo sèlman. Fè Rann bò lakay ou agreyab, rete nan yon andwa ki pwòp frè e sè byeneme sa pèmèt ou ou atire bon lespri sou ou e non sèlman sa tou sa pèmèt ou fè pi bon chwa pou peyi ou. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. M sonje te gon ekip ki te rele mache pou lavi kote yo? Yap mache pou lanmò kounya paske m pa tande yo. Plis pase 300 konbyen kidnapin nan espas 3 mwa Yap mache pou lanmò? Mezanmi, pou dou raple w, bon m montre w non. Konstitisyon an respekte. Aba diktati, nou pa dakò diktati nan peyi a. N ap raple, misyon koperasyon entènasyonal la, se garanti dwa moun, se kontribye pou demokrasi. Ki demokrasi? Hehehehehehehehehehe demokrasi fè sam vle bay manti sou moun janm vle touye moun janm vle sèl sa la demokrasi hein ke de ki konstitisyon ou wè la konstitisyon an zemou mwen la ou. enstitye nan peyi a jodi a nou pa nan demokrasi nou nan yon diktati donk nou di blan sispann soutni. Jounen jodi a nan kisa nou ye Yo pa kidnape moun. Amen. Deja nan gè fòk mwen batay Epe m plen san woy m pa vle kile Chak lè m sonje ti mizik sa m Waww Boubou I miss you I miss you Mesye Boulos Ou wè le konba Mesye Boulos Eeyy gadon peyi sa papa. Tou 28 fevriye 2021 an, te gen plis yon milyon moun nan Pòtoprens. Kot milyon sa a? Jounen jodi a yo, y ap viv byen? W ap viv byen gason? Gade fòm tèt ou. E san konte plizyè dizèn de milye moun ki te nan vil de pwovens yo. Nou kapab remake. Eeyy le pastè la wo. Le pastè la wo. Le dè prezime. Asasen di prezidan an hehehehehe. E nou tout te wè li avèk de nawè nou dimanch dènye kòman popilasyon an li te soti an mas. Jounen jodi a l ap sot an avril, sa k pase menm? Yo p ap sot an mas ankò? finanse gang ya pa de jistis jiskaprezan la jistis ap mache vwala pastè kontinye mete pou nou. Nou te kapab di egalman aso ki genyen kont demokrasi a. E o, jounen jodi a, sa k genyen? Aso kont kiyès? Prezidan li fini. Alelouya. Gen moun ki. Sye, gade pouvwa lajan mesye. Gade pouvwa lajan. Lajan kase wòch. Lajan fè chen danse. Lajan fè chyen danse frè e sè byeneme. Lajan fè pastè bliye si yo gen nan syèl yo prale. Anh ou menm konpè chile louidor mesye pi pliz. M di, sektè demokratik la konn on ti jan egzajere. Men konnya, m si ke tout moun wè, sektè demokratik la te gen rezon, paske. Wi gen rezon, jounen jodi a nou wè sa. Men, kote w pase pandan dènye moman an, m pa tande w, sa k pase menm? Yo gen rezon jounen jodi a. Mete pou le peuple. Paske ou paka chita kon salisan konsa. Wi kounya jounen jodia kiyès ki salisan? Ala traka pou lave kay t Ou konnen se bagay ki tris frères et sœurs bien-aimé lè moun nan konsyan l son salisan lè moun nan konnen l son salisan epi lap chèche di w son salisan. Jovenel Moïse fini ak peyi an. Enben kounya jounen jodia sak pase Ariel ap anterel avek ekip nou e menm nou menm nan k nan pouvwa papa pitye frape yo humm. Dayè nou wè anpil moun ke l touye, zonbi moun yo ap fè l depale, l ap mache toupatou. Kote ke misye ap avwe ke se li ki touye moun, tout moun wè sa. E pou bagay ki enpòtan m vle laprès relate. Lè yon pè ap fè yon maryaj a yon fanm ak yon gason, pè pè a toujou di fanm nan, Swiv mawon w! Renmen mawon w! Jodia kiyès ki an konpetisyon? Pè pa janm di sa! Jovenel Moise nan konpetisyon ak Martine kiyès kap vòlè pi plis? Jodia kiyès kap vòlè? Mpa tande nou di kwit! Y a pas de conférence pour la presse, y a pas de opposition radicale. Endikatif prezan, endikatif pafè, m pa konnen sibjonktif, pa gen bagay konsa frèzis. Tou va byen dan se pèy, y a pa de denonsyasyon, ok. Ayy, lè m di w Ayiti diktati an lapèl dèzanti, Ayiti demokrasi larepiblik dèkoken an, m espere w konprann. Frè se sè byen eme byen vini nan ayiti peyi spesyal heheeyy anh yon ti poul nou pral kwit ak diri o sos. Yes wi manman mete epis talè talè talè ret nan nan nan gon bagay m rate fòm wè cheri epa zong poul yo k t Hé! Wap met akrilik pou pou pye poul yo ma cherie. M dakò avè w anyen pap pèdi, venn nan pye poul la pa soti, zang yo pa rache, gade dwèt poul la frèzesè byeneme tankou dwèt pye limenna k pa konn anyen nan lavi yo kap kap vole bous gason li pral enben li pral mete ki tèks pou li pral pentire zong apa li pa koupe zong poul yo. Mete epis bebe Mete epis Mete poud Mete koze ladan epi brase yi Brase yi Ba li wap ba li koulè Ba li koulè Ba li koulè bebe Ba li koulè Bay poul ou koulè Humm Bay zong poul la koulè Adjee Diri a gentan kwit Sa son sòs pra frans Ou byen sòs pra kongo Men poul la wi frè ze sè byen eme Ay poul la Ou kapab wè kòman zong poul la byen enstale Waww Se tèlman ekstraòdinè, bon, dezole m pa pral di nou fanm ki kote k fè manje a, bay mwen men mwen vle ret viv, m vle ret viv pou jiskaske Jezi tounen, tanzantan m ka monte nan syèl m pote ti rapò. Men, mwen menm, rebouch mwen nan dosye ayisyen, non nou twòp pou mwen, chapo ba. Pa bliye medam, matmwazèl e mesye travay la ap kontinye, jan ke w ap gade imaj sa a, si w Lafrans, ou Kanada, ou Etazini pa ezite, ebyen kontakte moun sila yo yon fason pou kapab sipòte komisè Muscadin nan kokenn chenn travay lap fè nan gran sid peyi a. Nap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Gwo nouvèl la isit Ozetazini pou la premyè fwa son jounen istorik yè kote ke yon ansyen prezidan an eta darestasyon e te vin tande chèf dakizasyon ke yo retni kont li. Men nou pral dabò nan trezò, nan depatman trezò ameriken an ki sanksyone ansyen de chanm prezidan chanm depite ayisyen an Garry Bodeau, Jeanty Augustin Junior gen detay. Isit Ozetazini, Biwo Depatman Trezò a ki kontwole byen etranje yo, OFAC, fè konnen nan yon nòt pou laprès, mèkredi 5 avril 2023 a, li pran sanksyon kont ansyen depite Gary Bodeau poutèt li mele jis nan kou nan koripsyon nan peyi Dayiti. Etazini ap enpoze sanksyon kont Gary Bodeau nan kad akò Global Magnitsky Dwa Moun nan, ki sible moun ki komèt abi dwa moun grav e ki mele nan koripsyon toupatou nan mond lan. Nòt pou laprès Depatman Trezò a presize, responsab konwonpi tankou Gary Bodeau kreye yon anviwònman ki bay gang ame ilegal yo ak moun ki apiye yo plis pouvwa pou yo komèt zak vyolans kont pèp ayisyen an. Sekretè Trezò pou Teworis ak Ransèyman Finansye Brian E. Nelson ajoute, Ansanm ak patnè nou yo, pami yo Kanada, nou pran angajman pou egzije moun k ap minen entegrite gouvènman ayisyen an epi destabilize peyi a, pran responsablite yo. Mezi sa vini aprè sanksyon Depatman Trezò a te anonse nan mwa desanm nan kont 2 lòt politisyen ayisyen, Rony Celestin ak Richard Fourcand. Li te sanksyone mesye sa yo pou abi pouvwa. koneksyon ak trafik dwòg nan rejyon an. Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyòl. E voa Kreyòl ap eseye antre an kontak avèk ansyen palmantè a ki fenk resevwa sanksyon nan men Lèzetazini aprè ke l te resevwa sanksyon tou nan men Kanada. Epi aktyalite a isit Ozetazini toujou, yè madi 4 avril 2023 se te yon jou istorik pou la premyè fwa yon ansyen prezidan, Donald Trump parèt devan yon tribinal, An n reviv moman sa a avèk kolaboratè nou Valerio Saint Louis depi New York. Ansyen Prezidan Donald Trump te plede non koupab pou 34 akizasyon kriminèl devan tribinal Manhattan nan pou fo dosye magouy biznis li ta fè. Yè madi apremidi, Trump te rann tèt li epi yo te mete l anba arestasyon E apre sa, ansyen prezidan an te tande akizasyon ke lajistis te retni kont li pou premye fwa. Li pase apeprè inèdtan nan tribinal la, kote ke l ret chita epi pa di yon mo pandan pi fò nan tan an. Li kite avoka li yo ak pwosekitè yo pale. Pandansetan, pa deyò tribinal la, tout arebò lari yo e sou yon plas piblik ki anfas tribinal kriminèl la nan Manhattan, plizyè santèn moun te reyini depi bonè nan maten pou yo vin fè manifestasyon. Bandwòl, drapo, pankat nan men yo, yo t ap manifeste. Sou yon bò, te gen gwoup manifestan ki te vin sipòte ansyen prezidan. Sou you lòt bò, se te gwoup manifestan ki yo menm te vin denonse zak Donald Trump yo e mande lajistis New York la mete l anba kòd. NYPD, Lapolis New York la te deplwaye gwo sistèm sekirite yo tout ozalantou perimèt tribinal la avèk elikoptè kap siyonnen zòn nan. Laprès lokal e entènasyonal te fè pati dekò sa tou san pa bliye touris kap vizite vil la, ki pa t vle rate moman istorik sa a. Nan pami foul la, nou te remake manm Kongrè a, Depite George Santos ki te vin pote sipò li bay ansyen prezidan repibliken an. Jounalis yo te anvayi l pou yo te poze l kesyon. Mwen la pou m sipòte prezidan ameriken an ki atake malonètman pa yon pwosekitè. Yon konpatriyòt ayisyen ki rele Wild ki rete New York te pale nan mikwo voa Kreyòl. M vin la jodi a paske Bagay sa pa rive tèlman, ou konnen, sa e premye fwa nan lavim m wè yon bagay konsa rive. Ou sipòte ansyen prezidan Donald Trump? Wi, m sipòte, but m sipòte peyi a tou. M fèt Ayiti, m vin America. Ou sonje sa l te di de Ayisyen yo? M te sonje sa l te di Ayisyen yo, but lè yo te tcheke, lè yo te tcheke sa l te di a, e ba li menm te di se sa vre. Yo di konsa, oh, quote unquote, Haiti is a shithole country. Bon, lè yo te mande prezidan sa, prezidan Duclos la, li pa t janm di sa. Apre ke kòtèj ansyen Prezidan Donald Trump te kite tribinal kriminèl la pou pran wout retounen ansanm avèk li nan rezidans li nan Miami, youn nan avoka Trump yo, Joe Tacopina, t ap eseye reponn kesyon jounalis yo. Jounen jodi a, akizasyon sa a montre ke règ lalwa mouri nan peyi sa a, paske tout moun pa odesi lalwa, men pèsonn pa anba l tou. Men si non mesye sa pa t Donald Trump, pa ta gen okenn rezon pou nou tout nou ta dwe isit la jodi a. Tanpri konprann mwen di sa baze sou akizasyon yo. Bò kote pa li, andedan tribinal la, pwosekitè Distrik New York la, Alvin Bragg, t ap bay yon konferans pou laprès. Anba lalwa Eta New York la, se yon krim pou fo dosye, magouy li fè nan biznis li, Ak entansyon pou kache yon lòt krim. Se egzakteman sa ke ka sa a ye. 34 fo deklarasyon li te fè pou l kouvri lòt krim. Sa yo se krim nan Eta New York la. Kèlkeswa moun ou ye a, nou pa kapab e nou pa pral aksepte konpòtman kriminèl grav sa yo. Pwochen randevou nan tribinal sou ka Donald Trump la se nan dat 4 desanm, 2 mwa anvan ke Repibliken yo kòmanse pwosesis nominasyon kandida yo pou eleksyon prezidansyèl la. E Donald Trump deja an tèt de lis pou l parèt kòm kandida yon lòt fwa ankò. Menm si l ta jwenn kondanasyon l, sa pa ka anpeche Donald Trump kandida oswa genyen eleksyon prezidansyèl yo an 2024. Sa ki sèten se ke dat 4 avril 2023 sa a ap rete make nan paj listwa pèp ameriken an. Pou voa Kreyòl, Valère Oyo Senlwi, depi New York. Mèsi Valerio, donk jan nou ka tandel la ansyen prezidan Donald Trump genyen 34 chèf dakizasyon kap peze sou dol, yon jounalis ki te anndan tribinal la ap bay detay sou akizasyon sa yo ak sak te pase ant ansyen prezidan an avèk jij la, Sandra Lemaire. Avoka gouvènman Manhattan nan, Alvin Bragg, pibliye madi yon vèsyon kaviyarde akizasyon ofisyèl kont ansyen Prezidan Etazini Donald Trump. Akizasyon yo gen pou wè ak lajan Trump te peye yon aktris film pòno ki rele Stormy Daniels an 2016 an echanj pou silans li. Trump plede non koupab a 34 chèf akizasyon pou falsifikasyon dosye komèsyal. Se te yon moman istorik pou peyi Etazini. Dokiman an te vin piblik yon ti tan apre ex-prezidan an, ki deja pran devan nan kous nominasyon Pati Repibliken an pou eleksyon 2024 la, te reponn prezan nan tribinal la, kote yo te pran anprent li, fotografye l epi akize l ofisyèlman. Li se premye prezidan aktyèl ou ex prezidan Etazini ki janm fè fas ak akizasyon kriminèl. Jounalis Associated Press Mike Cisak te kouvri parèt Trump lan devan tribinal Manhattan nan. Li di li te pase yon èdtan nan tribinal la kote li li prèske pa t pale ditou, li te kite avoka yo pale pito. Lè yo mande l ki jan li plede fas ak akizasyon li yo, li te reponn fèmeman non koupab. E petèt moman pi dramatik pwosesis la bò kote Trump se te lè li t ap kite tribinal la epi li vire gade avoka gouvènman an Bragg epi ba li yon kout je anvan li kite sal la. Pami chèf akizasyon yo genyen le fèt ke Trump te falsifye dosye ki gen rapò avèk chèk li te voye bay avoka pèsonèl li pou ranbouse li pou wòl li te jwe nan peye aktris pòno a. Trump tap chache anpeche li fè piblik la konnen li te gen oun relasyon seksyèl avèk li pandan ke li te marye. Jounalis Mike Cisak di jij la te rale zòrèy Trump tou. parapò avèk Alvin Bragg epi temwen yo pami yo Michael Cohen avèk Stormy Daniels. Jij la pase lòd bay Trump pou l sispann pale konsa piblikman. Pou kounye a, jij la pa mete baboukèt nan bouch misye e avoka akizasyon yo pa t mande sa. Sepandan jij la mande avoka defans yo pou yo ankouraje Donald Trump pou mete dlo nan diven li e pa fè okenn kòmantè ki ta kapab ensite moun pou yo komèt zak vyolans ak dezòd. Trump va gen pou l retounen devan tribinal la nan fen ane a. Li di li sipoze tounen nan tribinal 4 desanm. Avoka defans yo mande pèmisyon pou l pa oblije prezan. Yo mande sa akoz sikonstans ekstraòdinè yo pou mennen Donald Trump nan tribinal la, Yo site sekirite, pri sa pral koute epi kote lojistik la. Sepandan jij Juan Merchan, k ap prezide ka a, di li pa gen entansyon kite Trump eskive pwochen parèt li devan tribinal la. N ap raple ke yon kondanasyon lajistis pa p anpeche Trump ni poze kandidati li a la prezidans ni genyen prezidans la an 2024. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. E apre seyans sa a nan New York, ansyen prezidan an te pran machin e apre l ale nan ayewopò LaGuardia pou l te mete tèt li pou Miami e nan Mar-a-Lago kote li gen rezidans li, li te pale avèk yon gwoup patizan e Jean Robert Philippe Jean Robert Philippe li menm t ap swiv pou nou Diskou sa, Jean Robert Philippe nan diskou sa malgre sa jij la di ansyen prezidan Donald Trump enben sa pa anpeche ke li te kritike anketè yo. Wi efektivman e selon bon sa depan de moun ki tande diskou la, se yon diskou ki te santre sitou sou kritik ke prezidan an fè non sèlman kont kont e pwokirè la men tou kont e jij kap prezide ankèt la e menm ki pral prezide e jijman sa kap fèt men gen anpil kesyon kap poze tou sou posiblite pou jijman sa a, èske l ap fèt avan dewoulman eleksyon oubyen li kapab menm trennen pou li pou li menm ta pase 2024. Donk s on seri de kesyon ki poze jodi a yo mande èske jij la tou li menm li gen ase agiman ou ase prèv pou l kore tout 34 chèf dakizasyon ke li pran kont ansyen prezidan an Donald Trump ki pa t mete nan bouch dlo nan bouch li pou l di ke se yon chas o sòsyè kòm a lakoutime y ap fè kont yon kandida a la prezidans. E pandan prezidan an t ap fè diskou, ansyen prezidan an t ap fè diskou anndan lakay li nan Mar-a-Lago, te genyen fanatik ki te vin depi avan enben pou yo vin pote solidarite yo bay ansyen prezidan an. Nou te genyen sou plas Jean Marc Hervé Abellard. Donald Trump ak nou avèw. Donald Trump se yon bon moun, li pa rasis, li gen bon kè. Se ak mo sa yo, kèk sipòtè ansyen Prezidan Donald Trump an ta pa fè lwanj pou li. Aprè 45 èm Prezidan Lèzetazini an Donald Trump te fin tande akizasyon ofisyèl la lajistis e li te plede non koupab, ansyen Prezidan Donald Trump an te retounen lakay li nan Mar-a-Lago nan Palm Beach nan lapremidi madi ki te 4 avril 2023 a. Se sou pon Ocean nan Boulevard, nan Palm Beach, ki a kèk mèt Mar-a-Lago klèb lakay Trump, sipòtè li yo t ap tann diskou ansyen prezidan an ak pankat, drapo divès slogan pou te montre Donald Trump a lanmou yo gen pou li. Depi nan leta Florid, Jean Marc Hervé Abellard pou voa Kreyòl. Epi nan menm aswè a, enben fò n di ke arestasyon ansyen prezidan an te fè la une nan plizyè medya, nan plizyè bilten de nouvèl ki t ap fèt. Serge François Michel te wè sa pou nou. Bilten nouvèl nan aswè nan Etazini ak Kanada mete kòm premye tit yon nouvèl ki fè listwa, ki se arestasyon ansyen prezidan Donald Trump madi 4 avril la. Ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen donk dosye sa son dosye ki rete tou louvri nap nap swiv li pou ou. Lòt pwen nan aktyalite a toujou konsènan Lèzetazini, La Chin eksprime gwo mekontantman l dèske prezidan chanm depite Etazini an Kevin McCarty akeyi chèf deta Taiwan nan sou teritwa ameriken. Nan yon konferans lidè Taiwan nan bay prezidan chanm depite a li deklare lap chèche lapè pandan li vle peyi l ak Etazini Dwe rete djanm, yon repòtaj Serge Rodrigues. Prezidan Chanm Depite Etazini Kevin McCarthy akeyi Prezidan Taiwan Tsai Ing-wen nan Eta Kalifòni jodi mèkredi a, malgre Lachin kontinantal lanse menas pou fè reprezay paske li konsidere Taiwan kòm yon rejyon ki fè pati teritwa pa l. Prezidan Tsai te fè sa moun konsidere ofisyèlman kòm yon eskal nan vil Los Angeles an sòtan nan Amerik Santral pandan li te sou wout pou l ale nan Taypey, kapital zile otonòm azyatik la, E se presizeman demach sa a ki pwovoke mekontantman bò kote Peken. Depi yè madi a, rejim Prezidan Xi Jinping ap dirije a te lanse avètisman an pou Mesye McCarthy pa t rankontre ak lidè taywanè a paske, daprè Peken, sa ka vyole politik yon sèl Chin nan. Pandan yon konferans pou laprès yè madi a, pòtpawòl Minis Afe Etranjè chinwa Mao Ning di. ki pa sispann fè konprann ke Taiwan se pwòp teritwa pa l, te mete sou pye yon seri jwèt lagè nan detwa Taiwanè a nan mwa Out pase, lè depite demokrat Nancy Pelosi, ki te prezidan palman Etazini a alepòk, te fè yon kout pye nan kapital Taiwanè a, Taipei. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Prezidan franse a Emmanuel Macron twouve l nan Peken pou yon vizit deta 3 jou nan peyi Lachin daprè sa daprè sa palè Elize a di. Se premye vwayaj prezidan an nan peyi Lachin depi 2019. Chèf leta a genyen pou l rankontre kominote fransèz la aprè midi a anvan yon jounen chaje ak diskisyon ki gen pou fèt demen jedi a ak tokay chinwa li Xi Jinping epi yon vwayaj nan Kanton nan sid peyi a vandredi. Nan menm moman an tou Macron deklare li kwè ke Lewòp pa ta dwe separe Lachin ak Lachin nan domèn ekonomik. Ou sou Lavwadlamerik, wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. E wi, nou nan peryòd Cherry Blossom Festival, se sa k fè ke tanzantan nou montre w bèl flè sa yo, serizye sa yo ki gen anpil istwa dèyè yo. Aktyalite a nan peyi Dayiti, Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, atravè Biwo Afè Finansyè ak Ekonomik, BAF, pibliye yon nouvo rapò sou dosye kargezon zam ak minisyon ki te rantre sou. Lapolis pa ka entèveni sou dosye a, Parquet pa ka entèveni sou dosye a, parce que à partir du transfert du dossier au cabinet d'instruction, ni la police judiciaire, la dcpj, et ni le parquet yo desezi yo. Se sa lalwa di. Ok? Donk sèl kondisyon pou lapolis ta va fon travay nan dosye a, se si jij denstriksyon an jodi a ta pa komisyon rogatwa li ta mande komisè di gouvèneman oubyen mande dcpj apwofondi tèl aspè pou mwen. Sa te ka rive. La lwa pèmèt sa. Donk, answit, dcpj pa ka pibliye yon rapò dankèt, yon rapò ke la jistis mande l fè. Donk la ou t ap konprann ke t ap gen yon fot administratif grav. Nou dwe di w, se jij Mathel Jean Claude k ap enstwi dosye sa a. Sepandan, avoka k ap defann manm Legliz Episkopal yo di enstitisyon an ap rete tann limyè ki fèt nan kad dosye a. Legliz la pa tann ke la jistis mete bouche doub pou yo rive idantifye moun sa yo. Dayè aksyon sa a li pote atent a lonè e a la repitasyon de legliz. Sa vle di legliz deja konstitye l pati sivil, li gen enterè aske dosye a abouti pou ke tout sosyete a konnen, pou lave imaj legliz la, kèlkeswa moun ki ta va enplike ladan l. Ok il revient à la justice de donner le mot du doit dans cette affaire. N ap raple, gen anviwon 10 moun ki fèmen nan prizon pou prezime enplikasyon yo nan dosye kagezon zam ak minisyon ki te antre nan peyi a sou non legliz episkopal ajan dwanye yo te sezi. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi ma sè Dovilme ou toujou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Mwen se Jacquelin Belizaire nap rete toujou nan peyi Dayiti. Kès asistans sosyal fè yon don yon milyon goud bay ekip nasyonal foutbòl anpite a. Yves Manuel gen detay depi Pòtoprens. Gouvènman ayisyen an pa antremiz kès asistans sosyal remèt yon chèk yon milyon goud ak asosyasyon ayisyen foutbòl anpite pou bèl pèfòmans ekip nasyonal nan kategori sa te bay Nan Mondyal Ampute Turkey 2022 an, selon DG adjwen CAS lan, Elionor De Valon. Yo te fè tout sa yo te kapab nan yo menm pou te mete peyi a nan nivo ke l te dwe ye, a la hauteur nan konpetisyon sa a. E n ap pwofite tou pou nou remèt avèk asosyasyon an yon chèk yon milyon goud ke CAS ofri Nou konnen avèk fèb mwayen ke leta genyen ke nou te deside ofri sa kòm patisipasyon pou pèmèt ke yo menm si gen kèk aktivite ke yo ka antreprann, si gen kèk bagay ke yo ka fè pou yo bay li kòm patisipasyon pou pèmèt ke yo avanse. Coach ekip lan, Marie Sophonie Louis, remèsye CAS pou jès sa a. Nou kontan ke CAS se premye antite nan leta apre koup du mond lan ki fè jès sa, m panse avèk jès CAS fè a, y ap al pase yon bon mwa davril. M pa konn konbyen tan li ka dire. Nou pa pral di l piti, paske m vin sou lakou a la, m wè nou gen anpil demand. Se pa sèl yo menm ki nan bezwen. Men m ta renmen sibvansyon sa li pa rete nan yon kad ponktyèl, li pa rete sèlman siyale nan yon konpetisyon. Marie Sophonie Louis te sezi okazyon an pou mande responsab CAS yo ensere non jwè anpite yo nan enstitisyon an, nan lide pou yo jwenn yon asistans chak mwa Menm jan sa fèt pou lòt moun k ap viv ak yon andikap. Nou di direktris la mèsi. Nou, ankò yn fwa, nou mande l pou l ta eseye mete mesye dam yo sou yon aktivite regilyè. Si gen kritè kòmsi ki ap baze sou andikap, m pa gen ankenn andikap. Men yo la nou tou wè yo. Si CAS se òganizasyon an li enskri regilyèman ki ka ede nou kenbe. Aktivite sa a, n ap kontan. Kapitèn ekip lan remèsye li menm tou Leta ayisyen pou jès sa a malgre li piti anpil. Li mande lòt enstans yo pou anbwate le pa pou pèmèt yo fè divès aktivite yo gen an pèspektiv. Menm ke sa yo bay la, nou resevwa l, nou di mèsi e n panse chaje lòt enstans nan peyi a ka fè sa CASP a. N ap di l mèsi ankò yon fwa. Ekip foutbòl anpute ayisyen an gen yon pwogram chaje. pou patisipasyon l nan pwochèn koup du mond 2026 lan tankou preparasyon Copa America, eliminatwa, match amikal, elatriye. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Epi nan peyi Dayiti toujou, Repiblik Dominikèn voye tounen nan peyi a plis pase 125 mil. imigran ayisyen pandan 5 dènye mwa yo, dapre Groupe d'Appui ak Rapatrié, GARR. Epi yon mwa ap depi grefye ayisyen yo te kanpe travay pou mande aplikasyon konplè akò 3 novanm 2017 Asosyasyon Grefye yo te siyen ak Ministè Jistis ak Sekirite Piblik, enben, sitiyasyon toujou rete konplike. Epi nou pral pale kounye a de Festival Cherry Blossom ki rive chak ane isit Washington. Ann al wè sa. Washington DC se yon vil ki absoliman spesyal, konstitisyonèl tou paske Washington DC jwenn non l nan konstitisyon amerikèn nan menm. Se yon kote ou jwenn yon pakèt enstitisyon demokratik e regalyèn e nou kapab site yo, pa egzanp nou gen La Mezon Blanch, The White House, nou gen Capitol Hill ki se Kongrè ameriken an e nou jwenn yon pakèt mize ladan yo, Musée de l'Espace, Musée de l'Indien. Men jodi a, nou pa pral pale de yon gwo enstitisyon, nou pa pral pale de yon gwo batiman, nou pral pale de yon evènman. Evènman sa a se Cherry Blossom. Yon istwa dèyè l. Se te an 1912 ke le Japon li menm li te fè Lèzetazini kado 3 mil pye bwa. Donk de Yokohama, o Japon, pou rive nan Washington DC. E se lè sa a, an 1912, ke yo te plante pye bwa sa, tout pye bwa sa yo ke nou wè, nou kapab wè, yo rele yo dè serizye, sakura yo rele yo o Japon, se pou di nou ke se yon fèt ki trè frekante, e nou kapab wè pakèt moun kap vini, timoun kap vini, dè bus ki soti enpe patou, nou wè yo soti New York, nou wè Pennsylvanie, nou wè Boston, Machasousèt, tou patou isit o Zetazini, e pa sèlman o Zetazini, men atravè le mond, paske festival Cherry Blossom nan, li pa sèlman yon festival. Nasyonal se yon festival entènasyonal akoz istwa li, men akoz tou prentan ke l reprezante paske nou nan prentan la e sa vini tou avèk yon bote, li vini avèk yon tradisyon kote ke paran yo, kote ke zanmi yo vin rankontre, ou kapab wè yo kouche enpepatou, ou wè yo ap fè foto. y apè alè a souveni, parce ke yo vini e apè yon pakè de souveni. Est-ce que vous pensez du festival? Euh, moi, je... Bah, je suis venue aujourd'hui pour euh, justement participer parce que c'est un moment qui est très, euh, qui est unique, qui est très éphémère et qui est magnifique. Mhm. Et c'est pour la première fois que vous participez à ce festival euh, Non, l'année dernière aussi j'ai participé. il y a trois ans, par contre, il y avait le Covid, donc il n'y avait pas de festival. Donc, est-ce que vous faites une différence entre Cette année et les années précédentes? Euh oui, voilà, les gens sont de retour, c'est un très beau moment qu'on passe tous ensemble. On paquet moun, on paquet famille ki soti tou patou aux Etats Unis et tou patou tou à travers le monde et nou menm jwenn moun ki abitye vini tankou dam sa ki gen yon mesaj pou peyi d'Haiti. To my Haitian people what's up? So do you want to say something for Haiti?